Men mezanmi pèp ayisyen nou gen sou nou Nou gen sou nou nou gen sou nou nou gen sou nou Pou gwosè bout manifestasyon sa m wè nou fè avan yè an Ok yon manifestasyon nou fè kote tout sektè ap pale kote entènasyonal ap pale lemond antye ap pale Ok. Preske ka peyi an kanpe pou yon neg ale pou jovenel ale men si nou pat vle lale poukisa nal kraze biznis moun yo poukisa nal piye biznis moun yo poukisa nal mete dife tire moun poukisa moun ki mouri poukisa pou 3 jou apre manifestasyon an pou jovenel pa lale lap bay ti kit kisa kit lan genyen. Li gen yon ti diri, yon diri pa menm ka fè w on jou. Yon diri pa ka fè w on jou si w bouyi l, vwazen pa t jwenn nan fè w ba l manje ladan l. Ok, pou l pran lari l al bay kit, nou menm ankò t ap kraze brize pou n al, pou n jwenn mwayen nou pran lari n ap di viv Jovenel. Sa vle di ti kit li bay lan fè nou bliye dola senkant, si m ap fè yon transfè fò m ploye dola senkant m pa konn pou ki sa. Humm pou map peye dola 50 sa. Nou bliye dola 50 gouvènman an pran san l pa konn san l pa konn kisa l fè ansanm avè l. Nou bliye bagay kòb petro karibe nou tap mande pou li nan lari an. Nou bliye si nou tap mande pitit nou pa ka al lekòl li pa ka manje poutèt yon ti kit diri e pa menm yon sak diri. Men nou mechan avèk tèt nou. Nou mechan kòmsi entènasyonal ap gade gwosè bout manifestasyon sa nou sot fè an. Sa vle di. Nou grangou vre, an menm tan nou grangou, nou se ti grangou paske m sonje yon prezidan ki te di nou grangou nou pa ti grangou. Se sa n te sipoze di ak kit yo. Nou menm k ap gade videyo sa, 90 pousan nan nou gen fanmi nou ki aletranje, fanmi sa ap voye yon 20 yon 30 dola ban nou. 30 dola sa l ap voye ban nou an, nou ka fon ti, nou ka, nou ka, nou ka fon ti manje ansanm avè l. Paske kit Jovenel ban nou an pa menm vo 5 dola menm. Kounya pou n jwenn rapò se entra. Wè, kounya pou n jwenn mwayen mwayen paske l soti nan lari avèk alkolik li yo, li pote ti sachè diri ban nou. O mezanmi, nou mal vre pèp ayisyen. Nou mechan. Nou mechan anpil, anpil, anpil, anpil. E n ti grangou, n visye devan blan. Sa vle di, kit li te gason, li te fanm, nou prè pou n fè wadèvè bagay pou yon ti diri. Nou touye moun, nou masakre moun. Etandike se te yon ti kit diri n te bezwen ki te fè n fè tout bagay sa, ni sa k nan opozisyon, ni sa k pa nan opozisyon, soti nan lari nan, kouri nan bouda Jovenel pou yon ti sa, yon ti kit diri. Yo mèt rele nou ti kit apatide jodi an. Nou twò chyen, bann langyèt manman nou.